Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon alò jist avan nou kòmanse emisyon sila a fòm di nou ke genyen yon ti konfizyon nan dosye ki gen a wè ak fantom e dan la matine di 19 mars 2023. Morvan fè yon tweet pou li akize Fantom ki ta touye yon ti jèn an Repiblik Dominikèn. Mwen fè yon emisyon men ekute pandan map pale de sijè sa a, choz ke mwen toujou renmen fè, mwen mete enfòmasyon sa o kondisyonèl paske mwen te di ke mwen pat la. Imedyatman ou pa genyen otantisite sou yon enfòmasyon, ou pa ka di wi. Kounya la vin gen yon deba la a. o nivo de la sosyete. Deba li vin ap fèt se pa rapò ak yon videyo ki soti. Videyo sou TikTok kote ke Fantom li pran yon videyo kote ke li poste bò kote machin polis nan Repiblik Dominikèn. E pi gen yon artiste ki akonpanye li ki di ke men Fantom y ap chèche a. Kounye a la kisa pou nou kwè? Eske fwa sa a Morvan voye vant li? Mwen vle ke Morvan li fè yon live paske enfòmasyon an gen anpil lòt moun ki retransmèt li. Men gen moun ki retransmèt li avèk yon mank de pwofesyonalism paske yo asime. Men mwen m panse ke m fè ekilib lan e respè metye a m mete li an evidans pou m di ke Se yon enfòmasyon mwen mete o kondisyonèl. La sa se Fantom ki sou video a pou di ke li pat nan bagay konsa. Men ekoute, ti jèn nan, sa ki evidan se ke li mouri. Deblozay pete. Misye al nan machin, nèg yo antre nan machin nan, yo frape l. Men eske se gwoup Fantom nan ki frape l? Sa se la grand kestyon. Eske nou konprann? Sa se la grand kestyon. Mwen m te toujou di, men sa m te di a. Pou si par aza kèk moun ta fè yon vye kòmantè pa rapò a emisyon ke mwen te fè yo. Fantom se yon bad boy, li pa dakò moun monte sou li. Depi w monte sou li, l ap deranje w. E si w gen avè l kèlkeswa kote w ye, l ap fè djèl avè w. O pwen menm pou touye w. Se sa m te di e m ap asime l. Kounya sa ki evidan, il faut ke Morvan John Colem li vini pou li bay plis detay. M swete petèt wè John Colem Morvan nan yon live ebyen pou l di ke sa k te pase a o juste e lè sa na va demele le vrai du faux dans cette affaire. M ap pwofite anonse nou ke tou talè nou pral gen chans pou kapab tande Fantom li menm k ap bay vèsyon pa li sou. dosye sila paske an matyè denfòmasyon fòk ou aprann fè ekilib. Reste avèk nou aprè emisyon sila Fantom sera avèk nou an eksklizivite sur RL prod e RL media pro. Alò passons à autre chose. Kidnaping nan retounen nan Martissant puiske genyen 2 jèn ki yo menm yo marye sa pa gen lontan non. Yo se moun Koto nan Okay ebyen. 2 jèn sa yo, yo kidnape yo o nivo de Martissant. Pou la journée du dimanche, pa gen bon nouvèl nan Pòtoprens. Pa genyen bon nouvèl. Tande byen sa m pral di nou an. Genyen yon videyo ki rive jwenn mwen, videyo kote ke gen yon machin ki boule rapyetè. Nèg yo boule yon machin, se o nivo de Thomassin 48. Genyen yon bagay k ap konkokte la antre Vitelhomme e. Ti makak. Vitelòm ap pran kòmsi petyon vil lan pase moute la jiskaske yo fin kraze l plat e pou rive nan tomasen pou kraze zòn sa yo plat tande byen wi sa map di nou an se trist lè nap gade video sa yo paske chak jou se dife nan peyi dayiti mwen menm se dosye sa yo ki enterese m si yon moun mouri tou ok paske li evidan pou nou eparnye yon vi bagay yo trò rèd nan peyi a mezanmi nou pa kapab kontinye konsa mwen genyen. Yon sitwayen. Demen map vini avèk yon dosye konplè sou sitwayen sa. Se yon nèg ki ap goumen poul fè yon ti kay nan zòn Dyèk, nan Doko. Ebyen, nèg Vitelòm yo touye misye, yo mete dife sou li, rès kò a atè a. Sa se youn nan rezon ki fè mwen plis monte fè emisyon an la a. Fanmi an mande silvouplè, si lapolis te kapab vini nan yon cha, yo ede yo rekipere. ti rès kadav ki rete atè a. Omwen, yo ta fè yon ti fineray, yo ta santi ke yo pa blese jouk nan nanm yo. Omwen, yo ta jwenn yon ti tè yo voye sou lestomak sitwayen sa a. E fò m di nou byen, se yon sitwayen ki fè anpil efò, lè li resi redi pou l fè yon ti kay, se konsa. E fò m di nou byen depi nèg sa yo pran yon zòn, si yo fin touye w e byen yo tou pran kay ou. Sa vle di, men kòman bagay la ye nan peyi Dayiti. Kounye a la, an nou fè yon ti kòmantè. M ta renmen nou fè yon ti kòmantè avèk mwen. Kòmantè pou nou di ke, bon, tande non, pou kiyès nèg sa yo ap travay? Ki enterè nèg sa yo genyen pou yo antre de jou an jou ap plonje nan lojik mòtifè la? M ta renmen konnen, kòmsi. Pou yon nèg ou bandi, chak jou ou anvayi yon zòn, w ap touye moun, w ap boule moun, w ap boule kay, w ap boule machin, w ap pran kay, m ta renmen konnen ki sa ki dèyè tèt yo. Paske premye bagay w ap di, ok, nèg yo vle etann tèritwa yo. Men gen yon lòt bagay. Gen yon lòt bagay. Ann di yon bagay non mezanmi. Ann di yon bagay, kilè Vitelòm gentan pran tout dann sa? Sa pa gen 1 an non mesye, Vitelòm t ap batay ansanm a nèg 400 mawozo yo. Sa pa gen 1 an, lè Kòlèg potko mouri, nou wè kòman Kòlèg te antre nan baz Vitelòm de manyè bosal. Hein? Kòlèg ap fè videyo, Kòlèg ap di Vitelòm, fè w poze w, kounye a Vitelòm oblije Al mande lapè e wi on bon maten ou tande vitelom vin telman pwisan jounen jodia la m gen presyon depi yo pale de vitelom tout moun fristre depi yo di vitelom ap vin tel kote tout moun fristre alo se grenn bandi la m ta kapab di ki fè deplasman l osi fasil nan komin li ye a alo se yon moun ki fonksyone atravè de komin paske se nan taba e petyonvil Men kòmsi si Vitelòm kanpe la a, yon bon maten li di, Ekoute, jounen jodi a la a mwen menm, m ap fè yon pase plas Bwaye. Ekoute, ou mèt tann nan aprèmidi Vitelòm ap pase oubyen dan lasware. Waw! Ou wè m ri? Men se bagay ki pou ta fè nèg tris. Enhen, se bagay ki pou ta fè nèg tris. Sa k ap pase la a nan peyi Dayiti. Hen! Ou wè nèg ap frape, ap frape, ou pa konn kiyès ki dèyè l. Men lè sa a ou vi poze tèt ou kesyon pou di, Hum! Eske pa gon plan entènasyonal nan sa kap pase nan peyi a la paske fo ayisyen mouri humm fok anpil ayisyen mouri epi pou sa kap fèt la poul fèt antouka m pat vin pale plis paske demen maten map vini avèk anpil dosye pou nou nan premyè emisyon ke nou pral fè disi la nap swete w pou pase yon ekselan moman an notre konpayi. E pandan nap diw merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la pwochèn. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn pa w la, RL Prod. RL Prod, se la chèn du moman.